Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Deja nap swete chak grenn moun pou pase yon ekselan moman an notre kompanyi epi deja trè bòn semèn paske sa se, n'oubliez pa, dènye semèn mwa avril la tchenbe rèd pa moli epi se parti pou votre emisyon batay la rekòmanse a wi batay la rekòmanse kout bal pete batay o nivo de kwa dè misyon nan blòk plèn nan paske nèg 400 mawozo yo fon pote boure ekoute ben yo kite kèk jwè anndan mwen anvi di ke nèg sa yo an difikilte paske zye 9. ansèkle nèg but bwaye yo. Tèt chaje eske bagay la pral fasil pou pè Lebrun? Ebyen misye pral degajel la poul sòti men ekoute fòn di ke gen anpil ti detay nou pote ba ou nan kad emisyon sila. Premyèman fòm di nou ke mwen gen yon video la kote ke gen yon sitwayen yo boule ak tout yon moto. La video elle est vraiment choquante paske lè wap gade video sa m ta kapab di sa donne. Fwa dan le do men ekoute depi genyen batay ebyen inosan kou bandi tout moun ap tonbe se ou menm ki pou pran anpil prekosyon yè se tè en duel nwa kontre blan oubyen blan kontre nwa pou kisa n di sa paske te gon konsiy lè de group de bandi ap batay gen yon fason yon kleng. Kòmsi konpòte tèt li pou chak nèg ki wè alye l la pou l konnen se li. Èske nou konprann? Ebyen, yè fò n di ke tout nèg je nèf yo, yo te an nwa. E jiskaprezan nan batay la, mesye 400 mawozo yo menm yo an blan. Sa vle di chak grenn nèg ou wè ki ta tonbe ki gen yon mayo blan sou li depi se pa yon moun ki nan popilasyon sivil la ebyen se Yon jwè 400 mawozo. Si ou wè yon nèg ki tonbe ak yon mayo nwa sou li, depi se pa nan popilasyon sivil la, ebyen se yon manm nan je nèf. Eske nou konprann? Donk, se konsa batay la te ye. Batay kòmanse, chen an nan difikilte, on fèt apèl a dè zalye, ebyen nèg yo deplwaye. Se, m ta kapab di, yon veritab taktik de deplwaman pa bò kote nèg je nèf yo Ebyen pou te kapab vin ede chen an batay. Ba Dèlma voye sòlda. Site Solèy se lamenm choz. Blòk tè nwa a, nan tout aglomerasyon sa yo, je nèf genyen sòlda ebyen yo voye sòlda vin batay. Men ekoute, nèg yo gen yon fason yo deplwaye. Nou pral konprann ke lè Babekyou voye sòlda vin jwenn chen an, sa vle di se pa tout Ba Dèlma a ki. deplase an bèt paske imedyatman genyen tou vid le kan advès li ap pase alatak paske tout blòk ba Dèlma a pa ka vini paske genyen Bèlè imedyatman yo vini ebyen Bèlè ap pote boure pa egzanp si w pran zòn Site Solèy la la a la lojik se ke On sort, et les autres soldats qui restaient sur le sol, ils surveillent. Hier après-midi te gon enfòmasyon kap sirkule kòm kwa les gens du GPEP ebyen yo menm yo te prè pou kapab pase a l'action pou te kapab al manyen anpil lòt nèg. Men sa ta pral parèt un peu difficile car la stratégie appliquée par les responsables du G9 ebyen, li pote fwi paske kant mesye yo ap sòti tout blòk je pèp kapab gen aksè ak yo a ebyen yo bloke yo èske w konprann epi nèg pyès isi yo menm tou kanpe la an bandisyon imedyatman yon bal ta pete se ta nan kan enmi an ebyen yo menm y ap reponn donk sa vle di ke nèg yo sòti yo aplike estrateji men pandan yo rete a tou gen anpil estrateji ki aplike sou le tèren. Sa vle di nèg yo pap gen pwoblèm si Gabriel ta pote boure yo pap gen pwoblèm tou si nèg Maya Bèlè a ta pote boure. Ebyen se konsa bagay la vin ye pandan batay sila. Mwen gen yon enfòmasyon ke m ap chache verifye pou nou. Men se t ap grav. Men sa pe arive. Sa pe arive paske depi se batay kant kelken il sè vèse totalman dan la filozofi mòtifè oubyen dan la lojik mòtifè. Ebyen pa gen anyen k pap rive. Gen 3 fanm ki yo menm ap viv nan blòk kwadèmisyon. Men il sanblere ke gen youn nan yo ki ta genyen yon relasyon fanm ak gason avèk chen an. Gen foto ki ap sikile kòm kwa mesye 4 sa mawozo yo ta touye 3 fanm. E 3 fanm sa yo youn nan yo se ta jan m di nou an youn nan yo ki gen relasyon avèk chen an. Men eemm. Puiske les deux autres yo te trouve yo nan move andwa, ebyen yo ta jwenn lamò yo. Mwen je mè sa o kondisyonèl e map chache verifye pou nou paske moun ki voye enfo sa ban mwen an, ebyen se yon moun mwen kapab fè anpil konfyans. An plen konba, ya an mesye ki sapèl Kòlèg, il a pase an pti kout fil. A chen an pour lui dire, Écoute, je sais là où tu te trouves, m pral vin pran ou. Ann tande. Yo chen an. Yeah, e kòlèg. E kòlèg. M tande w anndan garaj la, m met poze, m ap rive sou ou, tande. Ba yo pa gen kouri ladan, pa gen kouri ladan, se kanpe goumen l ye. Ou tande, kanpe goumen l ye, kòlèg. Ou tande, kanpe goumen l ye, pa gen kouri, kanpe goumen l ye. Se byen kòlèg, paske la dènyè fwa kon lave vu a travè yn video, se te pou koupe kou ak yon seri de rumè kòm kwa li ta pran bal, li te reponn Teriel ou wè l ak yon chèn bal nan kou l nan batay kontre Vitelòm nan, e ou wè l te parèt sou sòl la l di Vitelòm, men kòlèg, mwen sou sòl la, parèt tèt ou, donk ou wè sa vle di kòlèg sa se yon, m ta kapab di yon nèg k ap monte an pwisans, se li. ki a pase se pti kout fil a chen an men ekoute chen an il è trè poze trè kalm e li reponn nou tande ki sak tap diskite nan voice lan pou dir ke ben ekoute pat pwoblèm mwen je si la donk nap tann ou e ben se konsa e pi euh pou la suit fòn di ke gen yon lòt video video sa kote ke gen yon solda 400 mawozo kavek yon 12 nan men e il a di sa. Après tout on peut dire que eh bien nèg yo nan haut kelke swa solda 400 mawozo ou byen group de nèg ki fè pati baz 400 mawozo ki ta nan but bwaye a m ta kapab di yo preske nan yon haut la si non se pral kanpe goumen paske nèg je nèf yo bloke tout aglomerasyon kote nèg sa yo ye an e pi genyen m ta kapab di bim bim yo nan klèsin ki yo menm bouche E pa dèyè nèg ki nan but bwaye yo tou. Sa vle di bagay la kapab trè konplike pou yo. Si y ap batay pa devan avèk mesye je nèf yo, ebyen si yo ta gen entansyon fè pa dèyè, donk y ap kwaze bab pou bab avèk lapolis. Donk sa vle di se kanpe goumen, swa w mouri oubyen ou gen batay la. Men sa pral parèt trè difisil. Fò n di ke. Ebyen eh antouka Jenè fò fanmi e alye se yn veritable fami e batay la rèd sa vle di tout moun mete pye yo atè a map di nou ke bagay la pral parèt yon ti jan difisil pou pè lebrun a wè paske deja anpil kout bal ap pete e kòman sòti a pral ye. Eske ap gen yon isi? Men fòn di ke gen yon enfòmasyon kap serkile kòm kwa lanmò Sanjou orè pase an pti kout fil a dè responsab di G9 an fanmi e alye e byen pou lè dir ben nou sòm prè a lese la batay. Men eske se sa? An tou ka m pa fin konfime enfòmasyon sila a men se yon enfòmasyon ke Mwen tande nan yon baz. Fò n di ke genyen Djed Titi. Misye tonbe nan baz chen an. E misye te kontwole dèyè simityè. E li te sekirite pon Kwa dè Misyon an tou. E genyen Azibe enfòmasyon t ap kouri kòmkwa li pèdi lavi l. Men mwen menm daprè enfòmasyon ke mwen genyen nan men m se ke. Azibe pran bal men li pa mouri. Azibe pran bal fòn di ke nèg tè nwa sove misye paske pandan bal ap pete epi genyen ti katèl gwo bout sòlda misye al fè kouvèti pou li kapab sòti avèk Azibe e nan fè kouvèti bal pete misye gon bal ki frape l bò bouch men li pa pèse kote li pran bal la fè yon ti boul epi nèg yo sòti e si yè m ta kapab di. Bagay la te nan avantaj mesye 400 mawozo yo nan pote boure an. Jounen jodi a la, m ta kapab di genyen ti difikilte pou lèzotre sòlda restan. A wè, nan baz But Bwaye a. Reyinyon deja fèt, nèg yo pran kontwòl plèn nan. Nan moman n ap pale la, m ta kapab di mesye G9 yo. yo preske jwe wòl lapolis paske si ya kelken ke yo rankontre ebyen y ap mande w idantite w, kiyètu, kote w rete, kote w prale e kiyès moun ou konnen nan zòn nan. Donk an maksimòm de kestyon. Se pa pou w tiye men se jist yon sòt de ransenyeman pou w kapab konnen kiyès ou ye veritableman. Kès ki va se pase dan les prochaines heures ben on aura a vous communiquer plus defo a propos de cette bataille men pour l'instant m ta kapab di tout plèn nan preske bloke pa de passage n ap tann eske yo pral rive fouke nèg yo mete yo deyò ou byen batay la pral rapousib pou kapab debloke plèn nan. E moun yo se, Roberto Calixte ki gen 17 an orijinè lokalite Fontaine, komin La Victoire, departeman du Nord. Li menm tou yo arete li pou brakaj, asosyasyon malfetè e li te gen nan men li yon zam artizanal tandi ke genyen Fanel Leyanne 19 an natif lokalite Savann Long, dezyèm seksyon riral Mamon. Li menm tou entèpele. Ok ou menm nan relasyon avèk Ricardo kisa nou fè menm? Koman nou opere nan zòn nan? Kisa nou fè ak zam sa yo lòtbò a? Li ak fanmi li fè. Hein? Ak fanmi li ale lòtbò se. Wi men ki aksyon nou fè? Konbyen moun nou tiye deja lòtbò a? Non nou pa nou pa touye moun. Nou pa touye moun? Non. Men nou rekade zam sa. Kote nou jwenn zam sa? Li k banm m vin avèl. Li k ba w vin avèl. Ok alò ou di non ou se kòman? Roberto Calixte. Roberto Calixte dakò. Et eh bien voilà, merci beaucoup la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Je dis à fois mes amis proches pour capable abonner à la chaîne si là.